Pandan dènye moman yo la a, si w ap chèche yon grenn lidè nan peyi Dayiti, li pa lòt ke Komisè Muscadin ki nan jiridiksyon Miragwàn. Maten an la a, komisè sila a lage yon bonm nan la repiblik pèp ayisyen, m pa kache di w, gen anpil moun ki fristre, gen anpil moun ki fache, o o, moun ou pa ta panse ankò wi, mwen franchman m sezi. Se konsa ayisyen te renmen kòripsyon? Apa li difisil pou jwenn 5 pou san moun ki renmen bagay legal nan peyi sa a? Frèz e sè byeneme, m pral rakonte w dosye a nan bon ti mamit. Genyen Fednel Monchéry, ankò yon lòt fwa ki prezante devan laprès, ki pote nouvèl liberasyon Shelson Sanon ki pase plis pase 10 an nan prizon akoz Pierre Espérance ansanm avèk Marie Yolaine Gilles. Ou pral tande dènye detay yo. E non sèlman sa tou genyen Komisè Jacques Lafontan, pèp ayisyen ki debake nan pakè, ki fè konnen Pierre Espérance son chèf de gang, Pierre Espérance son gwo vòlè nan la Repiblik, e non sèlman sa tou, kouri nan tout biwo Ministè edikasyon nasyonal nan peyi Dayiti, yo pa wè ki kote Pierre Esperance t al lekòl, ki bò l te desann sètifika. Ou pral tande dosye yo. Lapolis anonse twazyèm chèf de gang Bwa Kale nan Latibonit mouri. Ebyen frè e sè byeneme ou kapab raple w nan jou pase yo la a, udmo nan komin Gonayiv te mennen yon kokennchenn operasyon 4 bandi te tonbe e 4 lòt te blese epi fòk mwen di w twazyèm chèf de gang bwa kale a ebyen lapolis kale l byen kale nou pral ba ou detay rale chèz ou chita konfòtableman fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an, e kont sa ki se te, De ti moso, Kasav, on ti kal aransò. Mèsi pou kòmantè w manman m te di piga m di bagay sa ebyen ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen dife san flanm pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil o wi pèp ayisyen se zanmi pa w Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Frè se sè byeneme komisè Muscadin an Nip refè l ankò. Ou lala, ou ta wè jan kè m kontan pou desizyon sa a komisè a pran. Frè se sè byeneme, li difisil wi nan peyi Dayiti pandan dènye moman yo la a pou jwenn yon otorite ki reflechi an lidè nan nivo sa a, li pa osi fasil. E sa k fè pa bò isit, a chak bon aksyon yon grenn otorite nan peyi Dayiti poze, nou toujou bat bravo e nou di l kontinye nan liy sa a. Ebyen. Frè se sè byen eme ou raple ou nan jou pase yo nan dosye moun kap debake nan imigrasyon pou fè paspò komisè Muscadin te solisite yon solisyon pa rapò ansanm avèk pwoblèm sa puiske gade non bourara pil moun ap debake li te fè konnen fòk ke Otorite yo fè 3 lign pa jou, yon lign pou tifi ak fanm, yon lign pou gason, yon lign pou fanm ansent, moun ki andikape ak granmoun. Epitou pran moun yo pa òd alfabetik, sa pèmèt pil moun pa vin anbarase devan an, donk bagay la t ap fèt nan prensip ak nan lòd tou. Se te yon bèl bèl inisyativ. Ebyen frè e sè byeneme koze yo pa fini la. Maten an ankò yon lòt fwa komisè Muscadin pral sou kè la repiblik spesyalman depatman Nip ansanm avèk deklarasyon sa. Tande byen, leta peye tout moun kap travay nan imigrasyon. E se vre, se leta k peye moun kap travay nan imigrasyon. Nan Nip, lè yon sitwayen vin depoze paspò l Pou kò l ak tout pyès Leta mande, l ap koute l 2300 dola ekstrèm ijans. Yon anplwaye pa gen dwa mande l pou l grese men l pou sèvis DGI ni imigrasyon. Si sa ta rive pandan w al depoze paspò epi yo mande w yon ti bagay anplis, pa ezite debake nan pakè a al pote plent degaje w konnen non moun nan al pote plent di men ki ajan ki te mande w pou grese men l tandiske ou respekte lè nòm e komisè a prale pi lwen pou l di note byen si se yon sèvis ajans ou pran yo ka takse w wotè yo vle men si ajan ki fin pran lajan w nan pèp ayisyen Li pa bò sèvis la a li kapab arete moun nan. Epi l fè konnen mezi sa a kapab aplike sèlman pou Nip. A e l pa komisè tout la repiblik. Ti konpran. Frèzèsè byeneme, èske w konprann dosye a? Paske bon jan nèg alèz nan kòripsyon pa bò isit, s on bagay ekstraòdinè. Gon seri de moun, Leta peye yo pou yo ban nou sèvis. Malgre yo ap touche lajan Leta a, yo vle ke pou w ba yo yon lòt lajan ankò. E otorite ki pi wo a, ki sipoze fè moun sa a respekte sa l ap fè a, menm li menm tou l nan vòlè. Nou konnen nan peyi Dayiti, gon seri de nèg ki se komisè gouvènman, gon seri de nèg ki jij, ki minis. O o! Chak vandredi gon moso nan lajan yo ap touche a pou yo pot ale wi. Paske djòb minis nan peyi Dayiti, pou laplipa nèg se achte yo achte l. O o! Ou pa t konn sa? Djòb minis sou pèp ayisyen, se achte yo achte sa nan peyi Dayiti. Gon nèg ki la ki gen kaye li di w men map mete w minis pou pot tan kantite lajan banm. Gon lòt ki la ki di w map mete w direktè jeneral nan tèl bwat men kantite lajan pou pot ban mwen. E sesi dèfwa se moun ki pi wo a wi ki plase bagay yo konsa lap ranmase lajan epi kòripsyon ap fèt konsa. Donk lè konsa pèp ayisyen li konn difisil pou ou menm ki bezwen sèvis wale nan bwat leta sa a Pou jwenn, yo ap takse w, gade non, bagay ki pa menm gen pou wè ansanm avèk sa lalwa di. E ou pa ka pote plent. Lè ou pote plent kote moun ki pi wo pase lòt la, enben se li menm k ap ranmase lajan pot ba li, lè konsa yo pase w nan farin epi yo fèmen sou ou. Ou viktim, ou viktim nèt. Men lè ke otorite pi wo a pa yon otorite ki visye, se pa yon otorite ki vòlè, m pa kache di ou, l ap sere boulon sak anba. Si nou tout kowonpi, ebyen sa k pase? Epi frè se sè byeneme ou kapab konprann kòman popilasyon an tou li rantre nan kowipsyon kòman l alèz nan kowipsyon paske ayisyen renmen bagay ki difisil. S on plezi lè moun nan vin kote w e di pitit! pou m jwenn kat idantite sa depanse m depanse ohh e pa ti lajan nou m mache monte desann pran moto m riske bal t ap tire pitit riske donk se pou ke li pouse kò l sou yon lòt pou l di non ou pa nan nivo pou gen kat idantite a pase mwen menm kantite mizè m pase kantite lajan m bay pou m gen sa se pou l montre ke li siperyè pa rapò yon lòt pou sa sèlman. Pou sa sèlman pèp ayisyen. Epi komisè Muscadin li menm ki nan Nip, li pa sèlman ap sekirize popilasyon an, anpeche bandi anvayi zòn nan, gade nou vin tire, men li anpeche raketè, li anpeche visye aloufa moun ki genyen ti talbè rale lajan popilasyon an. Se sa k yon otorite l ap veye nan tout sans. paske l gen responsabilite pou l pwoteje chak grenn sitwayen. Eske w konprann pèp ayisyen? Donk, Leta peye yon moun kareman, epi ou ale nan edh antanke bon sitwayen. Rive w rive nan edh, ou di konsa, ou bezwen yo al enstale yon kontè pou ou paske ou pa vle pran priz. Ou vle fè afè ou legal. Gon kantite kòb leta fikse pou peye pou yo vin enstale kontè a pou ou. Pandan ou nan biwo a, lòt la di w w ap peye 15 mil dola pou nou vin enstale l pou ou. 15 mil dola. Se kòm, non, frè e sè byeneme, biwo leta yo se kòmsi ou ale nan mache. Pa gen dosye lalwa. Se kòmsi ou ale nan mache epi ou rive ou wè plizyè lo bannann. Ou di machann konbyen ou vann lo bannann sa? Li di ou 100 goud. Ou di l ou pa bay a 12 dola? Li di ou madanm chache kote ou chita tande pou 12 dola ou la. Epi ou fon ti vire ou retounen. Machann nan pa rele w, fò konn achte. Epi tounen w tounen w di w bay 2 pou 30. Ase si lo a 100 goud, li ka ba ou l a 15 dola, ou mande l si l bay 2 pou 30. Epi w di w non l p ap kapab, w ap peye l a 18 dola. Li di kèt, bagay la on ti jan difisil. Epi w vire do w ale. Epi l di w vin m pale w! Li di w pran 3 lo non pou 45. Ou di non se 2 lo m bezwen. Epi di ebyen m pap ka ba ou. Li rele w tounen pi fò fè makak. Ou di ou pap kapab. Epi sa. Ou kòmanse deplase. L di vin pran l non. M poko di bonjou. Hein m poko touche lajan. Men m poko kwaze ak lajan pou jounen an pran l m ap rale yon chans. Epi l ba w 2 lo bannann nan pèp ayisyen pou 30 dola. Se konsa biwo leta fonksyone nan peyi Dayiti. Leta peye moun nan pou l ba w yon sèvis. Epi, yo menm ki nan biwo a se mache nwè yo fè sèvis la. Ou ka al fè aplikasyon pou yon kontè, 60 an yo poko janm fin enstale l. 60 lane, tandiske ou di, gade non, ou vle legal. Ou pa vle pran priz, ou vle gen yon kouran ki strong. Ou pa nan, ou pa vle peye raketè sou zòn nan 1000 goud, 2000 goud pou ap konekte ti fil pou ou paske tout lasent jounen aparèy ou ap sote. Si w pa aksepte bay 15 mil dola ayisyen pou yo vin enstale konte a rapid pou ou pèp ayisyen, ebyen ki sa k pase, ou gen pou w pran 60 an, twazyèm jenerasyon w ka leve nan zòn nan, yo poko janm vin enstale konte a. La koripsyon an. E sa ki grav pèp ayisyen, moun ki ale ki bay kòb la tou ou kontribye nan kòripsyon an. Paske rezon ki fè l fè l se pou l montre li pa menm jan sanm avèk lòt yo k sou katye a pèp ayisyen ki pa gen kòb pou al pran konte a pou vin enstale se pou montre kòman l gen kontak kòman l gen lajan plaplapla ale epi sa w tande a konte l gentan vin enstale ou s on kowonpi tou patisipe nan kòripsyon an. Pase sa pa sipoze fèt, leta di tan ebyen fòk ke mwen jwenn li. Leta peye moun pou l vin enstale ebyen fòk moun nan degaje l li vin enstale. E menm si w al pote plent w ap sezi wè direktè edh la pase w nan betiz pase li menm se bras tou l ap fè. Ou konn kot bagay la di pèp ayisyen? Kòman nou alèz nan kòripsyon an? M raple m. Gon patant biznis nou t al fè. Si gon sitwayen mezanmi ki vin fon patant on biznis, ki vle peye taks, ki vle legal nan sa l ap fè a, ki pa vle al vòlè. Donk, frè se sè byeneme, nan peyi Dayiti, otorite yo tèlman fon nan kòripsyon an, yo vle se gang pou ye menm. Menm jan sam ak yo. Ae gang yo ye. Yo vle se vole pou ye menm. Yo pa vle w onet. Yo pa vle w bon. Yo pa vle w serye. Yo pa vle w sensè. Yo vle se gade non pou nan koripsyon, pou vole, pou ap fe tout sak pa bon. Gade non pou yap rele w entelijan mafya, tanzantan pou yo ap brase w se sa yo vle w ye. Pou tout la sent jounen ou sou kote wap negosye yo pa vle w legal menm. Menm si w menm wap fè efò ansanm avèk tèt ou, wap batay pou legal yo menm yo pa vle sa. Kite m eksplike w. Kòm ou konnen peyi a, se yon peyi kontijan difisil, ebyen nou sot fè papye pèp ayisyen, n sot fè patant. O o. Gon sèl lapli ki kwaze avè nou, epi sa w tande a, bourara. Papye chire, lapli mouye bourara o, wa yon machin epi wap kouri, papye mouye. Papye ki vin mouye, donk jan ti kal la vin rete nou di bay lan ti jan raz, nou pral refè patant. Nou retounen nan biwo a ankò, nan l fè patant. Si ke nou te vini, sa pa menm genyen 2 mwa pèp ayisyen, depi n te vin fon papye, epi papye a gen pwoblèm li pa bon, nou eksplike nan biwo a ki sa k te pase, nou vini ansanm avèk ti zèl la nou di men ki sa k te pase. Donk, tout dosye nèt te gentan sou sistèm nan deja. M ka konprann ou kapab takse m. yon ti bagay an plis paske ou pral refè l m peye yon amand pou sa pa gen pwoblèm men frè se sè byen èm ou mande m 50 mil goud pou refè patant lan eske m konn vòlè eske m nan kidnapin non jou sa dam ki te devan m nan m oblije mande l eske m nan vòlè eske m nan kidnapin. M di dam nan gade byen, tape moute sou sistèm nan. Gade ki laj m genyen. E moun ki t akonpanye m nan m di gade ki laj li genyen tou. Nou pot ko menm, bon mwen, lòt moun ki t ansanm avè m nan l te gen 25 an, mwen menm m te nan 23 zan. M di kisa map fè nan peyi dayiti, m pa madan vòlè, m pa madan kidnapè, m pa madan politisyen, m pa nan lajan ona, m pa, m pa gen okenn prè nan peyi a, epi pou m vin la a, pou m vin, mezanmi, pou m mande 50 mil goud pou refè yon papye, tandiske lè m tap fè l la l pat koute tout pri sa? 50 mil goud pèp ayisyen. Moun nan mande w 50 mil goud pou ke li refè papye a. Kot map travay? Pou m rale 10 mil dola ayisyen lonje ba w. Sa map fè? Kote m pral pase pou m jwenn lajan sa a pou m ba ou? Donk e la map konprann pèp ayisyen, moun yo pa vle ba, moun yo pa vle moun ki legal nan peyi a. Yo pa vle w fonksyone legal. Si w legal yo pap ka fè lajan sou ou. Donk, si ke wap batay pou legal gon jan yo taxe w pou rete nan ilegal la epi tanzantan pou yo pase tcheko pou yo sezi biznis paske son bann vòlè ki nan bwat leta yo. M pa konn si w konprann dosye a. 50 mil, 50 mil goud m oblije gade ak moun di 50 mil goud pou refon papye. Tout dosye yo te la deja. Pou just resoti yon papye 50 mil goud. M di non, ke moun madan vòlè nan peyi sa, kò rantre nan gang nan peyi sa, yo pa vle moun legal. E ou konn sak fèm mal la pèp ayisyen? Se pa yon ti milat non k devanm. Se pa yon siwo libanè ki devanm. Son moun tèt grenn menm jan ansanm avèm kap fè aksyon sa. Sa vle di nan pozisyon kel ye a fòl tou milyonè ladann an 3 jou. Sou do kiyès? Sou do yon lòt kap soufri, son pil malere kap soufri ki nan menm pozisyon avèl, li bezwen milyon epi poul di m pa menm jan ansanm avèk lòt yo. Kouw ap kase, fyèl w ap pete nan visye. Donk se sak fè pa bor isit, a chak fwa Muscadin poze yon bon aksyon nou di bravo paske li difisil pèp ayisyen pou gon chèf ki gen konsyans nan peyi dayiti. Li difisil. E nou les Ayisyen, nou renmen bagay ki difisil. Nou renmen ti kòripsyon nou. Paske m ap konnen gen moun k ap vini dèyè, menm si m ta gen posiblite pou m bay senkant mil goud la, genyen ki p ap ka ba li, sò voye l al fè lè konsa. Ou dekouraje l. Ou fè l santi tè sa a pa pou li. Ou fè l santi l pa Ayisyen. W ap fè l leve pete kouri. Apre sa w ap vin di m konsa, wi se blan an ki pa vle wè nou. Tandiske se nou k nan biwo Leta yo. Bann san konsyans. Se nou ki nan biwo Leta yo. Sa k fè jan sa ekri nan konstitisyon an, jan yo sipoze fèt yo pa ka fèt. E nou k pa respekte yo. Map just kontantem kale nou kontrole 1 2 3 4 lonje 50 mil goud ba ou apresa lem rive deyo a ou byen bo lakay m mete patat mwen mezanmi chak moun ki vini yo di apaw gen patat wi pitit humm m telman pase mize poum jwenn papye sa se 50 mil goud wi m peye poum jwenn papye a pitit sim pat gen kontak menm non pat kesyon de kontak. Pat kesyon de kontak biwo leta yo la nou sipoze jwenn sèvis jan n sipoze jwenn yo. Mezanmi kontak wi! Nenpòt papye w bezwen nan leta se kontak men anfen biwo leta yo pou kisa yo la pou kontak oubyen pou pèp ayisyen an? Blan k pa vle peyi a vanse. Blan k pa vle peyi a vanse. Wi e blan k pa vle. E blan k pa vle nou pran konsyans de eta nou respekte sa ki ekri. E blan k pa vle. M raple m lè m nan reto je kwa. E ant reto ansanm avè filo, lè w pral konpoze nan filo, yo toujou ap mande w resepise. E pi, lè w al fè resepise a pèp ayisyen, lè w rive ou wè se 15 goud. 15 goud! Ou wèl ekri 15 goud yo fèl. Kou yo mande w sa w vin fè, ou di resepisye, yo mande w pyès ou bay pyès. Epi yo di w 250 goud. Yo di w 250 goud kareman. Epi ou di bon, bon se 15 goud nou mete la, si l pa 15 goud, retire 15 goud la. Non 15 goud la la pou la fòm pèp ayisyen. Yon 15 goud virtuel men se pa 15 goud lokal bay vre. Retire sa nan tèt ou sèm. Si w parèt nan biwo leta w yon bagay 500 goud pou w jwe, 1000 dola w pral peye l. E 5000 goud ou pral peye l pase si 15 goud ka konvèti an 250 goud ou kapab imajine si l 500 goud ki kantite lajan w pral peye. Blan k ap kraze peyi a. Blan k pa vle lajistis kanpe. Madam Lalime k ap fè obstriksyon a lajistis. N ap kite sanwont. M pa ka aksepte dè betiz nan sosyete a jis pou m kapab al pouse kò m sou Ayisyen parèy mwen. Jis pou m montre m siperyè avèk yon lòt Ayisyen ki nan menm nivo, ki nan menm kominote ansanm avè m. Non l pap bon. M pa ka wè l konsa. Tout jounen m ap kanpe m ap di libète, egalite, fratènite. Epi m toujou ap batay pou yon bagay pi chè pou lòt la pa ka posede l tandiske li sipoze genyen l, li dwe genyen l. M pa ka al nan kòripsyon ansanm avèk yon ajan imigrasyon k ap fè paspò pou 5 mil dola. Epi lè m vin a paspò a pou m ap di moun se 5000 dola m peye pou paspò a paske m konnen lòt moun nan zòn nan ki gen kantite lajan leta fikse a li pap ka fè l tandiske nou tout sipoze jwenn li a menm nivo. M pap rantre nan kòripsyon sa m pap m pap alèz sa vle di pou m jis pouse kò m sou frè m nan pou m montre m m pi gen mwayen pase l tandiske sèvis la egziste pou nou tout ayisyen. Se nou k aksepte kòripsyon. E nou alèz ladan. Nou fyè. Frè se sè byeneme pou m eksplike w yon bagay. Ou konnen gon seri de paran ki konn fè reyinyon nan yon zòn, yo mande ak direktè lekòl la pou l monte pri lekòl la jis pou yon seri de paran pa gen aksè pou yo vin met pitit yo lekòl la sèlman? Ou poko konn Ayisyen. Nasyon sa ou poko konnen l. Ou poko konn nasyon sa tande. Aa. Jis pou gon seri de moun pou yo pa mete pitit yo lekòl la, pou yo fè lekòl la swadizan yon lekòl ki trè chè. Epi se nan sa wi, gade nou nap pouse, nap donnen, nap fleri, nap fè pepinyè kowonpi. Menm si timoun nan sot pase panyen pèsi, gade nou nan gwo lekòl, o pitit mwen se tèl kote lekòl, jan lekòl sa chè! A fò bon! Pitit, ou pa wè m pa ka dòmi! Depi katwa m nan lari fò m soti pou m al travay, m gen lekòl pou m peye, lekòl pitit mwen se tan l ye wi pa ane! Fyèl ou kap pete? Yo fè reyinyon monte lekòl la menm. M konnen sa pase nan Sen Mak, mwen m konnen w lekòl. Yo fè reyinyon monte lekòl la jis pou gon seri de paran pou yo pa gen aksè pou yo met pitit yo nan lekòl sa. Poukisa w fè sa? Epi yon pi bon edikasyon non y ap bay? Non, fò l pi chè. Lè m deyò pou m ka di pitit mwen ale pitit mwen lekòl tèl kote se tan kòb wi pou m pouse kò m son lòt pou sa sèlman. Ayisyen an gen kapasite pou l pouse kò l sou ayisyen parèy li men li pa fouti pouse kò l sou yon milat. Kote w konn wè y ap pouse kò l? Sou siwo libanè ki kote ki bò? Pou yo pa pran w pou yon merd. Ou pa batay pou yon bagay. E sou moun ki sanble avè w la, olye w mete tèt ansanm avè l pou avanse, pou w bay lòt yon leson, men w ap pouse kò w. Ayisyen milyonè pou Ayisyen parèy li. Men l pa ka fè fas kare ansanm avèk gwo boujwa anlè yo, gwo oligak kòwonpi yo, pou kase met nan men yo. N ap pouse kò nou sou moun ki sanble avè nou. N ap pouse kò nou, n ap montre nou son bagay sou moun ki sanble avè nou, tandiske moun sa ki bò kote w la, li gen kapasite, nou te ka met ansanm pou avanse yon fason pou n monte yon klas tou pou n kanpan fas oligak yo. Men se tyoul yo nou prefere fè pandan n ap toupizi malere ak malerèz parèy nou. Humm! Ebyen frè e sè byeneme, lè w tande yo ap monte lekòl pou pitit entèl pa gen aksè pou rantre ladan, ebyen sa w tande, lekòl vin chè, lè lekòl chè, pa gen dosye edikasyon k ap jere, w ap tande entèl te peye tan kantite lajan, wè sa m di w la, l achte yon plas. Ki koze sa? Kote w konn tande bagay sa dan le mond? O, l achte yon plas nan tèl lekòl pou. Timoun nan pa pase egzamen non, Se Yo pa prime edikasyon an se lajan pèp ayisyen Vwala li menm yo pa prime ledikasyon men se lajan Oh oh Pou pitit mwen te rantre nan lekòl sa se dimil dola wi m t achte yon plas Se kòd istwa Oh Pou pitit gason m nan te rantre nan lapolis pitit Oh oh E demil dola wi m peye Kòripsyon n ap avanse ladan n alèz Tandiske gon egzamen ou sipoze pase pou rantre. Imedyatman nòm yo pa respekte se lajan nou met devan, n ap toujou gen kowonpi, n ap toujou gen polisye vòlè, n ap toujou gen polisye k ap antre nan gang paske l konnen se yon lajan l te peye se pa t yon sakrifis li te fè paske sakrifis pa gen pri pèp ayisyen. Lòt la konnen se yon vye papye bakaloreya l t achte pou ke li te rantre nan lekòl do a se pa nan egzamen l te pase e peye l te peye yon lajan e byen l ap toujou kontinye peye lajan pou l achte yon memwa l ap toujou kontinye peye lajan l achte diplòm nan l ap peye yon lajan epi l antre nan tribinal la sa w tande a zen pete li vin jij epi l ap vann jistis l ap libere kriminèl lè konsa nou pa ka di m se lentènasyonal ki pa vle peyi n avanse bann sanwont non bagay la klè bagay la klè pèp ayisyen. Li klè. Kay la klè devan je nou wi. Nou alèz nan kòripsyon, nou renmen kòripsyon, nou dòmi ladan. Jou gon moun k ap fòse nou pran chimen dwat la nou wè elit kriminèl la l pa bon. Se Ayisyen k pa vle yon lòt Ayisyen avanse. L ap bare, l ap pouse kò l tandiske l pa anyen. Dèfwa w konn ap gade yon seri de moun pèp Ayisyen, yo satis epi Yo met on soulye nan pye yo. Epi yo nan bal la. Epi, gon jan y ap danse. Yo leve pye a. Gade, anba soulye a, yo santi, yo prèske delase soulye a pou yo mare l nan figi yo pou y ap di w, Anba wouj! Anba wouj! Anba wouj! Men, yo p ap janm leve pou y al nan yon bal kòmsi kote ki plen milyonè pou y ap vin di w anba wouj non. Pase, yo pa fè foli pou sa yo. Wap pouse kò sou moun ki sanble avè w la non. Ou ta sipoze santi w raz lè ke wè yon soulye konsa epi wap gade lòt yo ti kèt men. M pa yon diskiz moun ki menm jan sam avè m pa ta sipoze ap pouse kò m. Donk manke gon nivo la fò m travay pou kominote sa plis avanse. Fò m ede pou ke gen plis moun ki gen aksè ak sa. Si map fon foli fò m sanble a foli a. Ak jè lavi sa yo. M konnen gen verite anpil nan nou pap renmen tande. N ap lage verite a nan kòlèt ou nan kann kès ou. E jan ou vle a w ap pran l w ap tande l. Ay nou alèz nan kòripsyon twòp. Nou aksepte kòripsyon twòp. Nou konnen lòt la ap vòlè, nou konnen sa l ap fè a pa legalman, ou pase anba w pote l pou li. Ah wi! Ou rive devan DGI ou gon papye wal fè epi ou chwazi ba yon raketè poul ba oul pi vit tandiske sèvis la la ou sipoze jwenn li leta metel se pou oul metel fok a rantre wal pran sèvis la ou poko janm tande yon ayisyen kap di oh raketè sa son bon moun i raketè pi bon moun ki kote ki bon humm ala traka poul avek menm ou menm ou ka raketè tou. Depi w met grenn gade non w vini yon maten ou komanse pale a moun ou sou moun wè sa m di w la depi se moun anndan ou chèche konn non yo chèche konn direktè a wè sa m di w la wap fè rakèt gon seri de direktè pèp ayisyen yo konn vini nan biwo yo siyen yon blòk papye wi a a poko gen anyen ki fèt men yo siyen yon blòk papye donk pil raketè yo vini yo di men bòs la men bòs la epi yo lonje yon blòk papye. Li la pou ke lè sitwayen yo vin pran sèvis pou li siyen pou yo mèt papye. Donk si l gen tan siyen sa yo, li tou konnen chak raketè sa yo, chak grenn moun yo jwenn. Epi papye a te tou siyen, epi yo just tape epi yo voye moun sa ale. Li menm li pa janm disponib pou moun ki pa pase pa raketè yo. Gen moun ki vin nan biwo a dirèk pou l vin pran sèvis, dosye pa l la pran senkant an, swasant an, li pa ka jwenn direktè a k pou siyen l, tandiske sa k pase pa raketè a gentan siyen paske direktè a k ap touche lajan pou l bay sèvis la pèp ayisyen, raketè ki deyò a gon kantite lajan l ba li. Fò n sispann ansanm avèk betiz sa nan lasosyete. An n fin sispann ansanm avè yo. M raple m yon lè kat idantite m te pèdi, epi. M al fon deklarasyon. Lè kat idantite w pèdi, w ale nan lapolis, nan komisarya epi w al fon deklarasyon. Lè m al fè deklarasyon an pèp ayisyen, pandan m ap antre anndan komisarya, m jwenn divès mesye deyò a ki di m, Eske se yon papye m vin fè, m di a, e kat idantite m ki pèdi wi, m vin fè yon deklarasyon. Yo di a ou mèt ban m dosye a, 500 goud n ap jere sa, n ap tou remèt ou dosye, n ap tou remèt ou deklarasyon an jodi a la, epi gade non jwenn ak de nesans ou, demen si Dye ve, ou jwi sa ale nan ONI w al refè kat la. M di 500 goud? M di fè yon ti tann non. M antre anndan pèp ayisyen. Lè m rive, gon polisye, gade non ki resevwa m, bay non, li fè m bay detay kòman bay la, kòman papye a te pèdi, m eksplike. Epi l di m konsa, m ap retounen vin pran deklarasyon an nan 8 jou. M di chèf la m p ap soti la san m pa jwenn li non. M di chèf la bon m di w, ou wè, kite m di w klè, si se ou k ap siyen l, degaje w siyen l, m pa bezwen konnen. Paske ou wè, lajan m jwenn pou m peye machin pou m vini la, Si m pa jwenn papye a, pou m al fè kat la? Lè m rive pou m di m al fè kat la, m ka pa jwenn lajan pou distans m soti pou m vin chèche papye deklarasyon. Li pap bon pou mwen, chèf la. M chita m bay chèf la règ lodjans jiskaske l pran m, gade non, li fè sou kote ansanm avè m pèp ayisyen, l ale nan biwo direktè a, m jwenn direktè a chita L ap bay lodyans ansanm avèk yon pakèt lòt se krakrakra boutèy chanpay yo ap bwè, anyen serye yo p ap regle. Epi prezidan k pa vle peyi a vanse wi, ti konpran? Epi l siy, li just, li pa menm fè 3 segond sou fèy la menm, li rrrr, epi l lonje l ban mwen, m di l mèsi bokou m vire. Men sa sèlman moun ap fè nan yon jounen. Epi yo fè w pèdi tan pou 8 jou. Nou pèdi tan nou twòp, nou ranse twòp, nou aksepte kòripsyon an twòp. Hum! Antouka pèp ayisyen si nou pran pale de kòripsyon nan peyi sa franchman sware a ka twò piti ann kite sa la nap kite rès dosye a pou yon lòt edisyon spesyal. Frèz e sè byen eme byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a oh oh mwen kwè se koze nan la repiblik bon bagay yo anpil bagay yo anpil pèp ayisyen atò e konsa pou lakwit. M sezi. Humm. Gade, gade, gade. Gade pèp ayisyen. On poul wi k ap fèt la. Foubi poul la, s on tenis n ap lave. Wi, on tenis blan mete. Enben, ti likid, ti fab. O Jezi papa. Se ti likid pèp ayisyen, ti fab. Aprè de jou maryaj, men kòman bagay la ye? Y ap prepare ti poul peyi pou boubout la. Lave li cheri wi. Lave poul la poul blan. Epi metel tranpe nan ti kloroks. Zanmi. E zanmi. Bon fanm ki kote k faksyon sa. Sa se men yon fanm siman. Ay men fanm diferan pa apwa men garson. E zanmi men zanmi. Yap foubi le poule. Foubi le poule. Wan ti pay de fe. Sa yon ti jan tro mou. Humm. Antouka pèp ayisyen Ann kite koze a la poul pa fè zen papa paske m vle viv Frèzè sè byen eme an palan de m vle viv mwen gen yon bòn nouvèl pou ou Pou lane 2023 a jounen jodi a nou 16 gen anpil anpil pwojè tak 509 gen San bliye petisyon nou prèske fin ok la. Ebyen, fòk mwen di w, pou lane 2023 a, ou menm ki vle fè pati de Team Fouco, vip Fouco tak 509, ki vle okouran de tout aktivite tak 509 ap fè, ki vle patisipe nan pwojè yo, tande byen, Ou menm ki vle fè pati de team vip fouco tax 509 patisipe nan pwojè tout bagay pèsonèl nèt ou gen aksè konnen tout sa fouco fè nan yon jounen lè map kwit ze nan pwa tu konpran se ekstrèmeman enpòtan trè gou sam manje pa jou kòman m prepare jounal tout detay nèt ou menm ki gen yon pwojè tou. ki vle reyalize kòman nou kapab mete ansanm pou nou pouse pwojè sa. Donk si ke ou vle fè pati de Team vip Fouco, ou kapab ekri nan nimewo sa. Tande byen. 7 27 9 99 69 04. Lè ou fin ekri nan nimewo sa, n ap ba ou tout kondisyon yo. Si ke ou aksepte ansanm avèk kondisyon yo, epi kounye a la a, n ap add ou nan Team vip Fouco Tax 509. Antouka, M baw nouvèl la, pye kout, pran devan. Frèzè sè byeneme chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Lapolis nasyonal anonse twazyèm chèf gang Bwa Kale a ki se Markenson Tilus alyas Kenkenn ebyen ki te blese gravman pandan dènye operasyon ki te fèt nan dat 14 nan komin Gonayiv depatman Latibonit. Fò m di w, gang Bwa Kale a se yon branch nan gang Kokorat San Ras. Ebyen, kenkenn ki te blese nan operasyon udmo te fè a, frè e sè byeneme, li te kouri, li al pran swen. Kote l t al pran swen se nan lopital Lestè. Donk, rive l rive lotbò a, Kout filè fèt lapolis debake, yo al chèche misye epi yo transfere l nan lopital la providence nan Gonayiv pou l vin pran swen. Ebyen aprè 48 heures de tan pèp ayisyen misye te blese trè trè grav ebyen li rann dènye soupi l sa fè 5 grenn ki tonbe nan baz la konprann te gen 4 ki te mouri donk misye vin ajoute sou lis mò yo E gen 3 lòt ki nan prizon pèp ayisyen. Lapolis kontinye frape. Medam, madmwazèl e se mesye, nan wikenn nan la a, jan nouvèl la te tonbe nan la repiblik, Shelson Sanon gen pou l libere. Aprè plis pase 10 lane li fè ap manje prizon sou konsyans Pierre Esperance ansanm avèk Marie Yolène Gilles, ankò yon lòt fwa gen Fednel Monchéry ki se. majisyen rival li, prezante devan laprès pou bay plis detay sou dosye sa, mwen envite w tande ansanm avè m. Nou konnen byen Sherlson Sanon arete, kidnape, anlve, anprizone depi peryòd jen, jiyè. E jounen jodi a la, sa fè 10 an nan prizon. Yon jèn ti gason, 23 zan, mentnan li gen yon deseni k pase sou li. Mikwo laprès pou nou remèsye 4 moun ki kontribye enòmeman. Pwochènman, nan jou k ap vini la yo, liberasyon Shelson Sanon. Dabò, se PM Ariel Henry Li resi fon bagay. Se minis fanm ki gen la a ki son manman pitit. Se komisè Lafontan se aktyèl dwayen ki la a ki se Chavanne Etienne. Poukisa? Mwen te ekri primati li fè m repons e li transfere dosye a bay minis jistis. Minis jistis ki te la a pa fè anyen sou dosye a. Se madam Profèt la, aktyèl minis jistis la, ki travay e ki mande pou ke gon asiz kriminèl ki fèt e dwayen ki fèt vini an, dwayen, nouvo dwayen an, li anbrase dosye a. Nou felisitel pou sa. Lòt dwayen an fè 7 lane, anyen pa janm fèt sou dosye a. Nou pral wè poukisa. E komisè a met pantalon nan tay li e vandredi Shelson Sanon fè premyè konparisyon l nan yon entèwogatwa translatif sou zak ke yo repwoche l ke l pa konn anyen ladan l ke se Pierre Esperance ki mete l. Donk nou aplodi yo, nou felisite yo menm kan ke se travay yo ap fè an tan ke homme d'Etat, an tan ke fonksyonè de de leta. Donk nou remèsye 4 moun sa yo. Shelson Sanon gen yon òdonans avèk ak dakizasyon l lan ke yo te ba li, ke l pa t menm ka fè apèl paske yo ba li li an reta, apèl la tonbe. Men, Marie Yolène Gilles Pierre Espérance an bon père et mère de famille, yo te ba misye avoka, epi yo fè apèl pou li. Tout moun konnen sa sa vle di entèjete apèl nan dosye de jistis. Epi Dwayen Bernard Sainvil, lè avoka Shelson al devan l, li di l, Marie Yolène Gilles avoka a te di sa la e lap vin la li nan wout Marie Yolène Gilles Pierre Esperance fè apèl pou Shelson ki moun ki te anlve Shelson Pierre Esperance ki moun ki akize li Pierre Esperance kiyès ki mete l nan prizon Pierre Esperance kiyès ki fè l siyen kay notè Pierre Esperance jounen jodi a li fè apèl sou li donk òdonans lan di klè. 2 chèf dakizasyon ke yo kenbe kont Shelson yo, yo pa ka pèmèt misye ret nan prizon pou tout tan sa a. Dezyèm konsiderasyon, nan òdonans lan li di ke moun sa yo, yo konplis nan zak sa a, nan asosyasyon malfektè sa a, se Rony Elbo Brun ki se yon notè, notè de leta bay dwa pou l fonksyone. Marie Yolène Gilles, Pierre Espérance, Madame Ducena, RNDDH. E sa kè n te di ke Madame Gilles fò w dekante tèt ou antre Je Klere e RNDDH. Donk, se sa òdonans lan klèman di. Shelson pa ka nan prizon pou kont li paske asosyasyon malfekte a te gen 4 moun sa yo ladan l. Deklarasyon kalomnyez la, se yon fo dosye ke li ye. Donk sa vle di ke pa gen anyen ki kenbe pou misye ret nan prizon tout tan sa a. Misye rete nan prizon sa a tout tan sa a paske se nan konplisite dwayen tribinal la ki te la avan an avèk rnddh e ki konbine ansanm pou yo di ke Shelson Sanon te fè apèl. E ankò nou di, nou remèsye. Nouvo, nouvèl ekip sa a ki syeje nan tribinal premye enstans e ke Shelson fè premye aparisyon. Laprès te pran ni, laprès pibliye li e nou wè tip la, nou wè yon jèn gason ki vini, ki nan sitiyasyon difisil. E nan sans sa a, nou di Marie Holène Gilles fò l pran yon distans Paske si ou enplike nan bagay konsa, ou pa ka nan, ou pa ka nan, ou pa ka ap fè dwazimen. Donk, nan liv dwazimen ki ekri pa rnddh e Marie Hélène Gilles la, non Shelson Sanon pa janm ladan l. Non l pa nan gran liv la. Nan Libere, se sur, men moun ki fè lenjistis sa a, Fòl reponn ak kesyon. E sa fè nap di entènasyonal la. Nou gen 20 tan nap finanse Pierre Esperance. Yon analfabèt, yon kriminèl, yon asasen, yon kidnapè. Li pa konn ni li ni ekri. Li pa boukle etid primè l e sa n di a n kanpe dèyè l. E nou fè ankèt sou li. Al nan ministè edikasyon nasyonal. Mèt Jero fè ankèt la, li pa jwenn tras misye te lekòl. Chanje. E jounen jodi a la se li k detantè. Se li k bawomèt dwa moun anndan yon peyi. Paske li jwenn yon gwoup moun k ap sipòte l. Poukisa? Daprè enfòmasyon ke nou genyen, Pyè Esperans brase nan yon ti tan tou kout ki kout la, 4 a 5 milyon de dola ameriken ke l rekeyi o sen de leta, menm si se an goud, ou ka mège ou todijou konvèti l, e nan men dè zòm dafè de la plas. plis sibvansyon ke li jwenn nan men entènasyonal la. E nan sans sa a, gen yon òganizasyon dwa moun ki soti aletranje, gen de ankò, ke n abitye finanse misye. Nou deja an pwosesis pou n antre an kontak avèk yo, pou nou ba yo dokimantasyon an la matyè. Dcpj fè tout ankèt, tout moun arete, pifò moun yo arete. Talè la nou sot bay kantite moun ki nan avèk yon jij denstriksyon ke deja nou genyen sètifika plent nou yo. Donk nan sans sa, dcpj gen responsabilite. Menm si yo di Pierre Esperant gen akwentans ak direktè dcpj, sa se pawòl. Jounalis ki mouri yo, moun ki mouri yo, moun ki asasinen yo, gang yo, konbyen moto k bay? Pa gen kesyon de zanmitay la. E nan sans sa nou di ke fòk limyè fèt sou tout sa yo te konn di yo. Don gang 4 pa 4 ki se yon gang kriminèl ki tap anlve moun e pou n fini nou di ankò Madam Gilles fòk ou demisyone nan tèt Jeklere paske pou ou gon dosye ki kwoke nan gagann ou o nivo rnddh. Ou kite Jeklere wal kache kò w nan ou kite rnddh wal kache w nan Jeklere men dosye sa li vivan Li vivan! Paske ou te kolabore, ou te bwa dwat Pierre Esperance pandan yon bon bout tan. Donk nou pa gen anyen avè w o nivo Je Klere men òdonans lan di klèman a Dam Gilles ou te patisipe nan tout konplo ki fèt kont Shelson Sanon. E Shelson Sanon di a bouch pa l menm moun ki te pran l mennen l bay jij Pierre Marc Simen mezanmi ki lè peyi sa ap jwenn jistis, peyi sa ap pran wout devlopman. Paske la jistis se motè pou yon sosyete byen byen mache. Se bay moun ki merite pèn yo, pèn yo. Donk, Pè Esperans panse ke li pa t ap jou yon lè tou pou Prichelson Sanon. Men jodi a la m ap di tout devan laprès, li jou Prichelson Sanon soti nan prizon. E nou chwazi defann misye paske nou menm tou nou te ka nan sitiyasyon sa tou. E n ap kontinye defann Chelson e lè l soti nan prizon an nou menm nou pa responsab li. Depi n fin libere l, ke l kontinye fè travay li e pran responsabilite l pou l jwenn jistis pou sa yo fè l la. Se manti, detwi karaktè moun. N ap deklare ke Pierre Espérance pa gen ni tit, ni kalite, ni konpetans pou jere bagay ki an rapè avèk dwa moun. Paske nou aprann ke li pa konn li, li pa konn ekri e non plis ankenn fòmasyon akademik pou finalize etid primè ak segondè li. Pa egzanp, lè n ap pran tout dosye li trete yo, se te yon pakèt fo rapò ke li prezante sosyete a kòm yon evenman ke li pa ka pwouve. Nan mache vyole dwa moun, li pase pran Joslèm Privè, Yvon Neptune, Rene Civil, ak plizyè polisye e 2 lòt sitwayen ki viktim anba men li. Se nan mache fè moun abi ak enjistis li pase pran Shelson Sanon, ke li anprizone pandan 10 lane e ke nou konsidere kòm pi gwo kidnaping ane 2022 sila. Pwovèb la di, Bay kou bliye, men pote mak sonje. Pandan ke Pierre Espérance ap mache vyole dwa moun, jounen jodi a, li bezwen demontre pèp ayisyen an ke se yon defansè dwa moun ke li ye. Se sou baz sa a, n ap lanse yon apèl a la nasyon, epi tou pwofite kanpe fonksyonman rnddh la jiska nouvèl òd. Liberasyon pou Shelson Sanon san kondisyon! Se sa ki priyorite pou nou. Lè nou konsidere òdonans ki antre nan kad enplikasyon Marie Yolène Gilles nan dosye Shelson Sanon an, fòk li demisyone nan tèt òganizasyon Je Klere. Annatandan y al reponn kesyon devan lajistis paske li menm tou enplike nan anprizonnman Shelson Sanon. Men lis moun ki fè pati de gwoup gang 4 pa 4 la, Lafaille Jean Duckens, Michelet Gabar ou Johnny Marcellus, Gregory Liberus, David Dormé, Stanley Valéry, Frantz Léveillé, James Leroy, Jean Louis, san nou pa bliye fondatè gang nan ki se Pierre Espérance. Masak Dèlma 32 a, jou ki te 29 jen 2021 an, te pèmèt nou idantifye Yon ventèn de moun ki mouri ak 2 jounalis ki se Antoinette Duclaire ak Diego Charles ki sòti nan Vision 2000. Mezanmi ede fanmi yo libere nanm yo pou yo jwenn jistis. Pou n fini, n ap raple kominote entènasyonal la ke li finanse rnddh pandan 23 lane kote rezo sa a enplike nan zak asasina kidnaping, koripsyon elatriye. Dezyèmman, pou tout moun ki viktim jwenn jistis. Twazyèmman, pou dcpj sòti tout rapò ki an rapò ak gang 4 pa 4 la, ansanm ak moun yo arete sou dosye sila. Viv Ayiti, viv Platfòm Politik Viktwa! Mèsi. Yes frè se sè byen eme zo a kole l monte nan tèt li desann anba yo ap pran zo tout kote fòk mwen di w aprè CSPJ di l pa sètifye komisè Jacques Lafontant donk matlo minis jistis la Bertho Dorcé donk ansyen minis jistis la ebyen ki ta menm peye konseye CSPJ pou fè fo rapò kont li ebyen dosye sa kontinye ap fè skandal nan la repiblik Ann tande yon repòtaj ansanm avèk Marshall. Èske w sonje sa ki te pase nan Tribinal Sivil Premyè Enstans Pòtoprens lan nan mwa jen 2022? Si w pa raple w, ban m fè yon ti vire kasèt la. Ann fè yon ti bak. Nan pakè a la a, m fè yon vye zak sou yo. Paske nèg sa yo pou je nèf chak jou yo lage moun. Jijman an. Jis kilè sa pa sa ki jis li kon. Chen. Komisè a bò kote pa l estomac. Kominote entènasyonal la pou ke nou jwenn sipò opinyon piblik la. Eske nou konnen pami gang lajistis sa yo tou, anpil moun sezi lè yo wè non komisè gouvènman Pòtoprens lan, Jacques Lafontant ki pa sètifye tou. CSPJ ki se Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a mande pou yo mete komisè Lafontant deyò kou chen. Komisè a bò kote pa l estomake. e li tou pwofite denonse yon konseye nan Konsèy Siperyè a ki ta pran yon pano solè nan men ansyen minis Berto Dorcé pou ta mete non li nan vye rapò malatchong sa. Komisè a move kou kong. Sou Facebook la menm ak lòt rezo sosyo yo anpil sitwayen sitwayèn mande pou yo ta mete anba kòd 3 eskanmòtè sa yo, Komisè Jacques Lafontant, Berto Dorcé ak konseye sa ki nan CSPJ a, si li ta pran pano solè a vre. Se pa anbyans ki bèl non lè vòlè ap denonse vòlè. Pou ansyen minis jistis la li menm Bertho Dorcé ki enplike nan anpil move dosye, anpil moun ap mande èske se lwa k fè l sa. Tout anviwònman ansyen minis jistis la se atoufè. Nou sonje, dosye dwàn Pòdepè a. Nan menm twit sa yo tou gen bri k ap kouri ansyen minis Bertho Dorcé ta touche nan ekonoma jistis la 250 mil dola vèt kou pye pwawo pou ta libere 2 meksiken ki te enplike nan yon dosye dwòg nan peyi a. Se menm ansyen minis la, lè lajistis la te nan men l, ki te fè konsèy minis la pran yon rezolisyon tèt anba pou te voye 2 meksike sa yo nan peyi yo, san yo pat fin pran kantite tan prizon yo te merite. Ala ti bèto bat kò l papa! Gwo save yo toujou di w lajistis leve figi yon nasyon, men nan peyi Dayiti, mezi lajan w, mezi jistis ou. Figi lajistis nan peyi Dayiti pa sispann trennen nan labou. Se yon bagay ki grav lè w tande nan valè eskandal piblik, Yon ansyen minis jistis enplike. Li te menm arive chanje non li pou eskanmòtè dwèt long siperyè. Lajistis nan peyi Dayiti se tankou lo patat sou tab mache anba. Sistèm nan monte ak yon pakèt jij enkonpetan malonèt k ap vann jistis la pa ti godèt. Y ap fè awousa, rich nan move kondisyon ak lajan sal se sa k fè nan mwens pase 5 an entèl gen yon kay ki koute plis pase 500 mil dola ameriken. Biznis sa rantab pa vre? Se sa k fè gen kèk jij ki plis mete tabliye machann yo sou yo olye yo mete tòj. Paske se likidason ou vin fè. Lajistis tèt anba pa dire nan zafè eta de dwa ak transparans dapre anpil rapò ki sòti Ayiti toujou nan ke kamyonèt la. Se yon pakèt avoka vòlè ak jij enkonpetan move zafè kap vann lajistis peyi a. Vye malere sa ki reprezante lajistis ki gen je l bande ala malpwòpte papa nou fè anba je l. Enjistis, enjistis, likidasyon pa dire, enjistis, enjistis, likidasyon pa dire. Marshall, tak 509. Merci Marshall, merci donc frères et sœurs bien aimés nou kapab konprann kòman la justice ap fonksyone nan peyi d'Haïti. En parlant de dosye komisè Jacques Lafontant jounen jodi a ankò yon lòt fwa te debake nan pakè a li deklare ke CSPJ pa gen dwa pa sètifye l, li pa gen dwa sa, li pa gen pouvwa sa. E non sèlman sa tou, li te tou kalifye Pierre Espérance kòm chèf gang 4 pa 4, gwo vòlè nan la Repiblik, an n tande deklarasyon Mesye Jacques Lafontant. Lè y ap nome nou pou yo ba nou lese pase pou n al prete sèman, paske nou dwe prete sèman devan tribinal prè dikel n ap egzèse otorite nou yo. Donk an sela. E son bagay kap genyen, son bagay ki pa ap akouche yon montay souri, paske yo pa gen dwa sa. E yon, yon, e paske prensip yo a, sou prensip yo, yo, yo, yo di yap mete m deyò a, li pa respekte le prensip di kontraditwa. Yo poze, yo pran de, de, de motif pou mete m deyò, alòske je ne pa ete entèroje sur se kesyon, sur se motif. Don le menu de kesyon. ki te adrese a mwen menm, motif sa yo pa t ladan l. Motif yo di ke m libere dilè dwòg meksiken. Se nè pa vrè. J'ai exécuté un arrêté pris en Conseil des ministres. D'accord? Donk, un arrêté pris en Conseil des ministres devient une loi. Mati an m di sa vin yon lwa, m wè gon egare sou kay ki di ke e pa lwa li ye. Se yon lwa, li pa yon lwa, li pa yon lwa stricto sensu. Au sens strict, Yo di Terry pa yon lwa, men fòl egzekite. Son otorite jidisyè pou egzekitel. Donk son lwa li ye. Dakò? E la lwa di nan atikl 18 CIC a, se komisè gouvènman an ki ògàn degzekisyon de lwa. Dakò? E de desizyon jistis. Dakò? Mèsi bokou mesye. A la pwosèn. Wap demisyone komisè? M pap demisyone ankò. Pase m pa ka, se ayisyen m ye, fòm travay poum manje, poum abiye, poum viv. Jisman se madanm ak pitit mwen. Ou dakò avèk mwen? E sim gen mennaj fòm pran swen yo tou. Frè se sè byeneme ou ka konprann lè m di w Ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè k ap rete ou dwe panse se blag frè se sè byenvini nan Ayiti peyi spesyal o o m al nou antèman kareman m wè se nou sèkèy ansanm avèk On sèkèy avyon yo mete moun nan nou swiv kòman sa te ye. Heh! On sèkèy a avyon, yo ap lanse l, m pa konn si se vole yo ap fè l vole men on sèkèy a avyon. Ou kwè se koze, ou wè sèkèy la avyon. Donk ou konnen avyon li menm swa li ret anlè oubyen kòman bagay sa rele ankò? Kote yo konn mete avyon yo? Avyon pa kab antre nan tou. Ebyen frères et sœurs bien-aimé, lè pou avyon sèkèy rantre nan simityè l ka rantre, ann gad ansanm. Ou wè? Ala kote moun yo ka fè makak papa, se nan peyi Dayiti. Bagay yo difisil pèp Ayisyen. Antouka, jan m toujou renmen di l Ayiti dictature la perle des Antilles, Ayiti demokrasi la république des coquins, Sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pa mwen se Fouco e nap kwaze nan lòt video orevwa a la pwochèn bizou bizou one love.